Jean Kiev, je ne dire, par Russie. Cette situation fait peur et révolte la conscience de plus Cette situation aussi doit révolter la conscience de ceux-là et celles-là. pou ke gen yon gwo chita pale ki fèt pou ke definitivman yo rive a yon konsansis. Sèl moun jounen jodi a ki poko janm reponn e ki pa deside san dout reponn a envitasyon sena a se le premye minis Ariel li menm e se li menm ki ta dwe gen responsabilite pou li fè djòb ke jounen jodi a sena ap fè a. Nou voye on envitasyon pou premye minis lan pou 4 mas. Li pa vini e li pa fè nou ka. Nou voye on lòt envitasyon pou li pou jodi a. Li pa vini, li pa fè nou ka. N ape kontinye voye yon envitasyon bay Premye Minis lan toujou, petèt la dènyè, pou madi a midi isi an. E se lè sa a, e lè sa a sèlman, ke n ap konprann Ke Premye Minis lan, avèk tout kolòn moun ki siyen akò 11 septanm yo mwens sa ki demake l yo, ebyen yo dakò e yo gen konviksyon pwofond ke pou pwoblèm Ayiti rezoud, fòk kidnaping pi rèd, fòk touye moun pi rèd, fòk ti bebe mouri pi rèd, fòk medsen antre an grèv pi rèd e fòk pwofesè lekòl antre an grèv pi rèd. A ce stade de la situation, Sena a ap pran akte e l ap kontinye fè prèv de pasyans paske l konnen sa ke l ap fè a se pou pèp ayisyen an ke l ap fè l. M mande pou pèp ayisyen an pran nòt de jefò ke n ap fè nan nivo Sena a e ke pou pèp ayisyen an voye je gade Premye Minis Ariel avèk tout ekip li ki siyen Veyikil ki gen vit tente sitou depi m wè yo m pa wè vizaj moun ki anndan l lan, se si ke m ka kouri menm paske se le pli souvan se ladan yo kidnapin yo fèt. Kòmsi mwen pè lè m ap soti pou m ap di konsa bon èske gon bagay k ap rive m M ap met nan tèt mwen, m an dout, se sèlman kòmsi fwa kretyèn mwen ki kòmsi ki konn ban m fòs, kòmsi m pè pou m ap di konsa a. E sa k ap pase nan peyi a atravè nouvèl w ap tande, w ap di gen de seri de bagay w ap tande ki rive, gen de machin kòmsi ki rive, ki apwoche w, ou menm ka kouri tèlman w pè. Psikolojikman nou pa anfòm, Nou pa anfòm e ke m kapab di ke nou nan yon sitiyasyon kote ke ou e kòm si w ap atann ke ke bon m sòti wi but mwen mwen antre mwen mwen ap fè tout sa m ap fè men yo poko pran w men ou santi yo pran w deja e kòm si ou sibi aksyon an san ke l poko rive a e si yo pran si yo pran tout Si yo pran moun nan chak sektè, pa gen moun ki epanye vrèman, wap di ke bon sa se sèlman Bondye kap gade m. Ensekirite a fè ke tout moun gen yon panik e gen yon pè ki devlope nan lespri yo ki vin fè ke yo pa kapab fonksyone an tout asirans ou an tout libète jan ke l ta dwe ye a. D'abor pou intensifiye patroui preventivyo ou nevo zon metropolitenyo, renforcer également patrouille et n'a profité Nan moman sa a pou ke nou di ankò a popilasyon an mèsi pou kolaborasyon ke li kontinye pote a lapolis nasyonal. Nou tande vwa popilasyon an atravè medya ki deside leve pye l avèk pnh la pou ansanm pou ke nou kapab kwape bandi yo. Yo fè twòp tò deja nan sosyete an, twòt pitit peyi an pèdi lavi yo, twòp jèn vyole, twòp moun kidnape e popilasyon an konprann nesesite pou ke li mete men avèk lapolis pou ke nou kapab ansanm. eradike fenomèn nan e eklate rezo de gang ki depi byen lontan anpeche popilasyon pezib lan vake libreman nan aktivite l. Men n ap di popilasyon an fò li fè l san vyolans. Dè ke nou idantifye yon gang nan katye nou, dè ke kote nou rete a gen yon mouvman ke n pa konprann, gen yon monte desann, Gen de vizaj ke n pa konprann ki parèt sispèk, rele lapolis nan 38 38 11 11 e pou ke lapolis li menm kapab fè travay li. Nou pa mande yo pou ke yo lenche moun, ni pou yo tiye moun. Gouvernement déjà au courant et la procédure démarche là, sous peu, document ça, proposition, proposition ça joindre gouvernement. Également, proposition tout pour en meilleure gestion de ensemble matériel PNH là. Et au niveau inspection générale, a actuellement une Kanpay de sansibilizasyon k ap fèt onivo DDO yo, yo kòmanse pa DDO yo, asavwa DDO Lwès 1 e DDO Lwès 2. Objetif lan se pou pale avèk yo konsènan dwa moun e kesyon kagoul lan tou. e uzaj fòs lan e kòman ke yo kapab yo menm fè yon meyè uzaj de de sa yo genyen kòm materyèl egalman sou konpòteman polisye yo. Yè nou tout konnen te genyen yon tantativ de kidnapin e nan zòn ri dè kazèn erezman te genyen dè patrouy ki te nan zòn nan e ki, swit a enfòmasyon, arive devye l, e sa vin pwovoke yon sitiyasyon d'echange de tir ant lapolis e bandi yo. E touswit patwouy ki te la yo te oblije mande ranfò. E ranfò yo te vini. Malerezman genyen pou pi piti 3 bandi ki stope e ki malerezman blese mòtèlman. Gen 2 veyikil ki konfiske e pandan echanj de tir lan e paske mesye bandi yo pratikman yo te gentan dizon nan tout zòn lan, yo te anpil e genyen yon veyikil de polis